Pou lè yon moun siprime stati pou ou stil toujou wè stati a. Pou l fè sa a, w ap antre nan WhatsApp. Lè w fin antre nan WhatsApp, ou prale nan 3 ti pwen sa yo anlè a dwat la. Wap antre nan GBCelling. Wap klike sou privacy and security. Wap desann. Sa ou kwoche l se li kan ti ti let mesaj la sa vle di. Lè yon moun voye mesaj pou ou. E pi li suprime l. Wap just kwoche sa. E pi lè l suprime l lap toujou et sou pou w la. Apre sa w desann anba a View Statue. Lè w li stati yon moun, depi w koche sa, non w pap monte sou pa l la ke w li stati l. Dezyèm nan, twazyèm e dènye a ki se Anti-Delete Statue. Sa li menm se lè moun nan met yon stati epi l siprime l pou l toujou monte sou telefòn ou an. E pou m ka ba nou yon ti bagay kòm degi, m ap fè n konnen ke. Sa anba WhatsApp lock la lòt ou kwoche l pou w gen aksè pou met kòd sou WhatsApp ou a swa yon chema swa yon kòd ki gen nimewo epi anlè nèt friz la sin si w aktive sa si w aktive l ou wè si tankou m aktive l a 10 è 37 e nan jou m fè videyo a ki se 21 fevriye. m fè videyo a donk menm si aprè 2 zan yon moun al konekte sou whatsapp lap wè m te konekte 21 fevriye a 10 zè 38 la donk se konsa donk mèsi dèske w te gade videyo a pa bliye kite yon like abòne epi pataje l pou plis moun ka wè l.